konferans de près sa pou n kapab eksprime endinyasyon nou fas a sa k ap pase an Rep Dominikèn kote ke konpatriyòt nou yo ap sibi de vyolans ekstrèm, yon vyolans sistematik kote yo trete yo tankou bèt e se yon anbyans de xenofobi, de hèn e de rasism ki kapab menm anonse yon espès de masakr ki sanble sa k te pase an 1937. Donk nou menm nou di otan e konpatriyòt nou yo dwe konnen ke yo pa pitimi san gadò. Pèp ayisyen an kanpe avèk yo, pèp ayisyen an deside defann dwa yo. E n ap remèsye jounalis yo ki fè deplasman nan non Asanble Pèp Karayib, nan non Plateforme des Organisations Haïtiennes de Défense des Droits Humains, nan non GARH, Gwoup Ayisyen e nou fon apel solanel pou ke tout instans internasyonal yo kondane atitude republik dominiken ki se nou violasyon de convention sous travail migrant, qui c'est violation de convention binationales et qui c'est violation même de la constitution dominicaine, en particulier dernier décret 668-22 que le président Abinader prend, qui c'est un décret qui pratiquement menacé d'expulsion de tout kalite ekzaksyon ki ap fèt kont Ayisyen yo e nou wè ke bagay sa tradui alyans kriminèl ki genyen antre klas dominant an Repiblik Dominikèn e klas dominant Ayisyèn ki lage fwontyè a nan men mafya e ki ap fè tout bagay pou yo peze kou travayè Ayisyen e peze kou travayè Dominiken. E nou pwofite de okazyon sa pou nou salye bèl solidarite ke travayè Ayisyen yo jwenn en République dominicaine. Côté il y pile organisation qui est tout au niveau de Porto Rico, il pile organisation qui prend la rue, qui prend béton pour dénoncer ce qu'a fait contre travailleurs haïtiens et contre travailleurs dominicains. Donc nous pensons que ce qu'a fait là, c'est une question stratégique parce que question migration question de commerce transfrontalier, question d'investissement au niveau de la frontière, question de dégangstériser frontière. Là, c'est des questions stratégiques qui doivent poser nos perspectives de reconstruction nationale, nos perspectives de transition de rupture. Donc, eh, nous saluons tout, population Wana maintenant, qui montrait un exemple de courage et de lucidité politique. L'œil fermé frontière là. Et nous dénoncer l'attitude du gouvernement haïtien qui lui-même préoccupé surtout par les intérêts des investisseurs dominicains. Il y en a qui est plus préoccupé, non seulement sur les intérêts des commerçants dominicains, mais tout intérêt euh, Codévi et différents propriétaires qui n'ont usine sous-traitance là, qui est capable de perdre quelques, quelques centaines de, millions avec fermeture frontière. Donc, dans ce sens, ça, je dis, hein, le temps Pou ke nou fon apèl a la solidarite, nou fon apèl o patriyotism, nou fon apèl a la diyite, de fason ke travayè ayisyen sa yo konnen ke nou dispoze kanpe avèk yo, non sèlman pou defann dwa yo kòm migran, men pou yo kapab tou patisipe nan batay pou chanje Leta, nan batay pou n gen yon Leta ki konnen ke youn nan responsablite fondamantal li se defann sitwayen avèk sitwayèn yo. Alò, konferans maten an, li gen, m ta di, de objektif. Premye objektif la se pou nou kontinye pote solidarite ak migran ayisyen yo ki ap sibi de zak de vyolans e maltretans nan men Leta dominiken, de kote yo pase anba pye dwa yo ak diyite yo. Donk, nou ap kondane. Ajisman gouvèneman Abinader la, Leta dominiken, ki vyole tout konvansyon ki gen rapò ak kesyon dwa migran. Donk nou kwè ke se yon atitid ki merite ta kapab di. yon ansanm de peyi kezeswa nan Karayib la ki de enstans entènasyonal pou yo ta kapab e kondane atitude sila. An menm tan tou n ap e denonse e kondane e konpòteman iresponsab gouvèneman defakto a ki yo menm montre yon endiferans, yon silans pa rapò avèk e zak e vyolans, represyon frè ak sè nou yo ap sibi an Repiblik Dominikèn. Donk, pouvwa ki la montre yon lòt fwa ankò yo pap yo pa enterese, m ta kapab di, avèk byennèt e lavi majorite popilasyon an. Yo montre yon lòt fwa ankò y ap defann enterè yon ti gwoup Donk, an menm tan tou, nou pwofite pou nou wete chapo nou douvan kouraj popilasyon sivil nan Wanament montre, kote yo fè yon jès ke nou kwè ki ewoyik, e nou salye jès sa a, pou yo kote yo vle eksprime kòlè yo, endiyasyon yo pa rapò avèk konpòteman ta kapab di zenofòb, diskriminasyon ke gouvèneman dominiken ap eksprime pa rapò avèk konpatriyòt ayisyen yo. Lòt objektif mach la se sitou pou nou, konferans la, se pou nou anonse mach ke n ap òganize demen 29 la, yon mach pou n kontinye yon lòt fwa ankò pote solidarite avèk frè ak sè nou yo, pou nou kapab di a migrant ayisyen yo ke yo pa poukò yo. Yo kapab konte sou nou pou nou ede yo defann dwa yo ak diyite yo. Donk mach sa a, l ap sòti sou plas Konstitisyon Channmas, n ap pase Riyèl Rivyè, kote pa bliye demen se 29 novanm, n ap fon pase de fason senbolik Riyèl Rivyè. Nou raple massak ki te fèt Riyèl Vayan 29 novanm. E nap pase pa e nap pase o nivo de kafou e aryopò ke nou rele kafou rezistans e pou nou rive petyonvil devan anbasad e repiblik dominikèn e kote nap livre on mesaj e mach la nou ap lanse ton apèl a solidarite entènasyonal pa rapò avèk e sa frè aksè nou yo ap sibi an repiblik dominikèn. Mach la tou nap kontinye denonse li. Dayè nou kwè ke otorite ki la yo, ki yo menm te gen okazyon pou yo pran de mezi pou yo ta kapab eksprime repwobasyon pa rapò avèk atitid leta dominiken yo pa fè l. Okontrè, gade kouman yo deside prese prese relouvri baryè Wanament. Yon lòt fwa ankò yo montre yo ap satisfè de enterè de ti gwoup. Yo pa enterese a soufrans, kalamite, doulè frè ak sè nou yo ap sibi an Repiblik Dominikèn. E la se ankò nesesite pou n batay pou n kapab gen vrèman de dirijan ki kapab mete osant enterè majorite popilasyon. Nou te fè nou akonpanye de kliyan nou, Montès Plezime, ki son anplwaye nan BPH, ok, men nan ki gen 11 an depi l ap travay, ki jwenn revokasyon l de manyè arbitrè e ilegal. E kòm avoka ki sa n fè? Nou fè yon aksyon devan tribinal administratif, sa yo rele komineman Kou Sipèryè Dèkont lan, donk atravè yon arè ke Kou la rann 5 jiyè 2022, Kou la mande pou yo anile desizyon ki te revoke Montès Pésimé a, pou yo reyentegre l e yo peye l prestasyon legal. E depi 30 out, nou sinyifye arè a bay otorite bank yo. Donk, la desizyon a ki lotorite de la choz souverènman jije, paske dapre sètifika ke Kou lan ba nou, yo di ke otorite bank yo oubyen avoka bank yo pa t janm fè rekou, pa t janm fòme opozisyon, pa t janm fè. anndan bank lan. Le juge de paix a été reçu sur la cour et sur les ordres de madame Sandra Beauvil ki se directrice bank lan et le l'ancien employé a été également reçu sur la cour et des dispositions ont été prises yo mande tout otorite bank yo depi ansyen anplwaye a vin la pou yo arete l donk sa vin montre m sa vin lese m konprann ke pa gen volonte efektiman pou ke responsab bph yo mete a egzekisyon arè ke kou la rann nan. Donk nou menm kòm avoka, nou tire ou tèl zavantaj de dò paske se sa n te bezwen. Donk nou te bezwen montre movèz fwa e nou zalon kontinye a montre la movèz fwa dè zotorite bankè pa devan ki de dwa. Donk jodi a la, nou fè konsta, nou gen sètifika de grèf nan men nou ki di rekou pa t fèt. Donk nou pral pase nan dezyèm etap aksyon an. ki se vwa degzekisyon yo. Donk nou vin la yo pa kite n antre, e nou vin la efektivman nou jwenn ke gen movèz òd de la pa dè zotorite bankè, donk nan sans sa nou panse ke objektif travay nou an nou jwenn li, nou atenn li, donk la batay kontinye, le travay kontinye. Donk fòk yo 1 fòk yo reyentegre mesye Montes, 2 fòk yo anile desizyon an paske èlè iregilyè, èlè arbitrè e kontrè a la lwa, e de 2 fòk yo peye Montes prezime tout prestasyon legal. ke yo dwe l depi 11 an. Mounse Dorval ap di krim sa a ankò yn fwa, li reyitere l nan opinyon piblik la pou l di krim sa a se yon krim deta. E poukisa nou di son krim deta? Nou di son krim deta pa le fèt ke o nivo de tout enstitisyon anndan peyi a gon blokaj ki ap fèt sou dosye Batonye Dorval la. Nou pa bezwen raple tout ensidan k pase deja yo, kase grèf la plizyè fwa, anlve kòf tribinal la, dezame sekirite k te la pou bay jij yo sekirite, refi pou yo bay jij yo mwayen pou yo mennen yon ankèt nan kad dosye a, e aktyèlman pa genyen yon jij ki dezinye nan kad dosye sa a. Sepandan, nou konnen Monfire Dorval, li te asasinen avan Jovenel Moïse. Efektivman, jodi a gen yon sèl grenn jij alakou o nivo kabinè denstriksyon. Poukisa yo pa t konfye, menm jan yo konfye dosye Jovenel Moïse la avèk yon jij denstriksyon ki se Walter José Volder? Poukisa yo pa t konfye? dosye a, dosye batonye Monferrier Dorval la avèk jij la. Donk, nou denonse laksism e nou denonse tout tantativ, tout demach k ap fèt pou eseye fè nou bliye dosye Monferrier Dorval la nan opinyon piblik. Ebyen, nou di se byen konte mal kalkile, onivo de estrikti nou se Dorval e onivo de tout kòporasyon, Avoka o nivo entènasyonal ki ap sipòte koz sa a, ebyen nou di koz sa a li p ap pase sou silans anndan kominote ayisyèn nan e andeyò kominote ayisyèn nan. Nou estime kòporasyon yo, federasyon bawo, Yo pa di anyen. Nou konstate gen des òganizasyon, trè pe òganizasyon dit òganizasyon de dwa imen ki pwononse yo pa rapò avèk yon akt osi flagrant de vyolasyon de konstitisyon an. E nou sidere, nou etone lè n gade de òganizasyon swadizan dwa imen ki ta dwe la pou garanti Eta de dwa, pou garanti la konstitisyonalite, pou garanti le respè de la lwa mère, ebyen yo bat bravo lakontantman pou yon nominasyon ki fèt an deyò de la lwa. Pi gwo anje sa genyen kòm konsekans. Kòman yon jij ki nome andeyò de tout lè dispozisyon konstitisyonèl e legal epi ou pral mande se jij sa ki nan pi gwo tribinal anndan peyi a ki pral statye sou la legalite de desizyon? Nou wè nan ki anòmali nou ye? Yon jij ke yo chwazi totalman andeyò de la lwa, ebyen se jij sa ki pral di Tèl desizyon èske l legal? Tèl desizyon èske l konstitisyonèl? Tèl desizyon èske l an konfòmite o dispozisyon konvansyonèl rejisan lamatyè? Donk nou nan yon sitiyasyon gravman grav e pèp la pa dwe aksepte sou okin fòm ke Jean Joseph Lebrun kòm prezidan a la Cour de Cassation. Divès atis nan katye Fò Nasyonal ki gen yon gwo patrimwàn kiltirèl ki se Baby Cool, yon bann a pye, ap prepare yo la pou selebre 35 lane fondasyon gwoup mizikal sa 2 janvye k ap vini la. Nan yon ti virewon ekip Scoop FM nan te fè sou Fò Nasyonal. Atis sa yo pa t kache kè sote yo genyen pou patrimwàn sa ki an vwa disparisyon. Pou Jean Pierre Wilfrid, yon pèp san kilti, Se yon pèp ki pa gen repè. Nou pa gen yon leta kote ke kap panse pou sa yo rele kilti nou. Paske depi ke depi ke nou depi yon pèp pa gen kilti se kòmsi ou pa ou pa pou pou pou pou pèp sa li li pa li pa egziste. Men davwa ke nou menm antanke pèsonaj, antanke jèn gason nou jije bon nou di bon nou pap kite sa a pèdi. Nap kenbe l. Men si se te pou leta a, m garanti w se yon bagay ki t ap disoud. Katye Fò Nasyonal se vwazen Bèlè, Dèlma 2, Solino elatriye. Zòn sa yo ki gen anpil moun k ap viv ladan yo relativman kalm dènye jou sa yo. Abitan katye sa yo mande leta atravè ministè lakilti pou fè le nesesè pou pa kite tradisyon bann a pye an disparèt. Men sa m te ka di leta, pran bagay yo an men, Paske lè nou gon bagay konsa nou kitel ale, sak ale pa tounen e lè lap tounen li ta vle tounen li paka tounen menm jan. Sa vle di m panse ke leta ke yo mete men ansanm nou kole sere pou jenès la, pou sa kap vini kòm futur yo e pou sa ki te la deja yo pou nou kontinye viv vi an se se vi sa e ton bèl vi li ye. Nan tan lontan, bann a pye yo te jwe yon wòl enpòtan nan kilti ayisyèn nan, kote chak wikenn yo mete plezi nan kè fanatik yo. Avèk monte fenomèn ensekirite an, Baby Cool tankou anpil lòt bann a pye pa ka sòti. Konsène yo mande otorite nan leta pou pran tout dispozisyon pou ankadre gwoup sa yo. Mwen pa rann leta responsab de yon kilti ou de yon tradisyon. M pa jann janm rann li responsab. Sof ke yo ka ankadre nou pou nou ale pi devan. Nou pa dwe neglije kilti sa ki se bann a pye a wap wè met yon foul nan lari fò gen bann a pye pou fè kanaval fò gen bann a pye sa vle di li enpòtan pou nou ankadre bann a pye yo. Malgre sitiyasyon malouk peyi an konnen dènye mwa sa yo, responsab Baby Cool yo ap pare pou selebre nan Fò Nasyonal